Premye sijè aswè a, kite mwen rele komisè Richemond dan epi m ap tou di sa, chak moun dwe bay kontribisyon pa yo. M ta renmen anpil moun nan Sid k ap koute emisyon sa, ou pa bezwen rele nan radyo. Pito voye yon tèks mesaj. Pakè wè tèlman kòmsi m ta di w mwen menm m ap eseye gade nan ki nivo gen de bagay ke m ka fè. E mwen men kontribisyon pa m nan ke m ap pote. Nou pral pale avèk Ronald Richemond anvan n pale avèk dyaspora oubyen moun k ap viv aletranje. Dyaspora se kominote a. Men nou pral nou pral pale aswè avèk komisè Richemond. Pa bliye lè m pale de Ronald Richemond komisè okay li vle di egzakteman sa l vle di e se pa lè Richemond mouri se pa lè l pa la pou de moun ap pale de Ronald Richemond m vle ke se jodi an menm aswè a m pral fon ti pale avèk li dayè remake Ronald Richemond komisè di gouvèneman se pa nèg ki renmen pale anpil menm nan konferans de près menm nan pwen de près sa misye ap di an li vin di l epi fini. C'est un homme d'action et qui kwè ke l enpòtan menm jan ak chak grenn moun pou yo pote kontribisyon pa yo nan anviwònman kote y ap viv. CG, Bonsoir, kouman w ye? Mèsi paske w aksepte reponn kesyon Boukante Lapawòl. Boukante Lapawòl. Bonswa Gregory, bonswa tout fanatik, tout oditris radyo Mega. atik, mou kante la parol. Komiser, jodi an, sepa, mwen apren nouvel la, nan bouch euh, plizye moun ki nan vi loka. Good grammar and spelling are important. But if you want to write essays that inspire... messages that forge brighter connections, and emails that get the job done. You need to think about more than just grammar and spelling. This sentence is grammatically correct, but it's wordy and hard to read. It undermines the writer's message, and the word choice is bland. Grammarly's cutting-edge technology helps you craft compelling, understandable writing that makes an impact on your reader much better. Grammarly works where you work, on your computer or your phone. Imagine what you could do with the secrets of the world's best writers at your fingertips, anytime you need them. Are you ready to give it a try? Installation is simple and free. Visit grammarly.com today. kay, mwen konstate ke se te lajwa, se te kontantman, malerezman moun ap kontan nan lanmò lòt moun. E mwen aprann se Pakè avèk Lapolis nan kad operasyon konjwent ke n mennen de trè trè souvan, Depèdi sitwayen pa ka nan kache apiske vagabon ki gen zam nan men yo ap fè la ap bay pwoblèm nan men donk sa se lo donk se yon bandi ki dirije zòn fon frèd etan titòbèk maya sitadèl pou la donk fè yon zòn. ap fèt. Yè swa, donk nou te di bon fòk nou pran l. Nou te nou te mete kèk antèn sou li epi la tire li. E nou t al nan yon veye, nou t al nan yon veye e veye sa a donk fò m di w byen Dye swa lwen nou te ka gen mò nan mitan nou men Bondye epanye nou paske e yon premye tan e nou te voye espyone pandan veye an fò m di w byen. Misye dezame youn nan mesye m voye yo. Li dezame yo, li tire sou tèt yo. Pandan misye ap tire, li tire youn moun anndan veye a. Donk, pa la nou pa fè bak, nou pa replike. Donk, nou mete tout dispozisyon nou an plas pou ke nou pran misye. Ensekite tèlman misye tire, misye manke katouch, li vin. James Joseph. Kòm nou di mesye sa yo fè anpil krim okay. Genyen dam ki te mouri devan kapital bank lan, donk se menm gang mesye sa yo ki te fèl. E Joseph James misye patisipe nan lanmò pastè Borel Jean Dusty ki fèt bò Prestige Multi Service la sou premye gran ru an. Donk mesye sa yo bay anpil pwoblèm. E sou tout dam enemi ki te mouri, ki te mouri nan ri kapital la, lè sa nèg yo te debake, yo 3 ak 2 katouch yo bay mesye a, donk yo te ekzekite mesye a lè sa a sou plas. Donk, se yon satisfaksyon li ye pou Le Sud, notamman lavil dè Kay, la jiridiksyon dè Kay, paske mesye sa yo ta bay. Se premye fwa ke w wè moun tonbe, moun mouri epi w wè popilasyon an li menm dan li kontan paske mesye sa t ap bay anpil pwoblèm. Dan mesye sa yo pa t janm kite bèf malere yo an repo, yo pa t janm kite kabrit, mouton mesye sa yo an repo. Se tout lajounen, tout lannuit y ap kòche yo epi voye yo vann nan mache. Donk se yon satisfaksyon pou nou, pou Debòkè. Se pa yon satisfaksyon pou lapolis. Paske mesye sa yo nou tap toujou, nou tap chèche yo. E dan la foule, se pa sèl operasyon sa ke nou fè, nou fè lòt operasyon paske gen a Manich, vandredi dènye, ke te gen yon eleman yo rele Miken, Makenson Leyite. Makenson Leyite a, li patisipe lan dekapite yon jenn gason bò simityè a. Donk, nou te genyen enfòmasyon an. Se leve ak yon jou maten di kote de Manisch yo ale apreyande misye e misye aktyèlman misye nan prizon Okay. Answit yè te gen yon lòt yo rele Kato, Kato a se yon nèg ki te fè yon kanbriyolaj nan vil Okay li pran 300 mil dola nan Flamelon yon antrepriz yo rele Flamengo. Apresa gen yon antrepriz Doumèr Sanguin li pran 200 mil dola ladan l. Biznis monte, moun tap kraze vit machin moun e se moun ki tap boule machin lan lari Okay. Donk moun sa yo poko ka, nou paka lage yo paske tout moun se son dè enfraktè, yo fè dè enfraksyon, donk nou paka lage yo se pa dè yo sou ap manifeste son dwa ou gen pou revandike dwa ou, pou dwa a pou manje, dwa pou viv, dwa pou al lekòl, pou gen sante, pou gen sekirite men si ou pa gen se pa dwa ou tou pou ap kraze epi Moun sa yo, yo nou transfere yo nan prison sivil Okay pou yo tann tribinal pou y ap jije. Ki sa k eksplike se pakè menm ki deplase, kòm si pakè a deplase menm, l al nan operasyon, l al chache bandi? Paske m wè gen lòt kote anndan peyi an, l pa fèt konsa. Ki sa k eksplike kòm si se nou menm ki deplase menm? Boukan te laparòl. Bon, nou menm, nou gen enstriksyon minis jistis la ki te Rockefeller Lopez lan, donk toujou di nou, donk fòk nou mete pye n atè. Pye n atè a, se pa rete nan biwo nou, se deplase, paske la sekirite de la vil oubyen de la jiridisyon li depann pou premye chèf ki pakè, paske pakè se sèl chèf de la pousuit penal. Li genyen, li genyen lòd sosyal la, gen sekirite piblik la nan men l. Lè, lè sante e popilasyon, lè sante, sekirite piblik la li. est affecté, le parquet est affecté, le commissaire est affecté. Lè w wè yon moun tonbe nan vil la, donk nou pa santi nou byen paske nou pa ka aksepte moun tonbe. Nou pa aksepte moun. Se sa k fè ke nou mete pye nou atè, nou ale chèche bandi an li menm k ap bay pwoblèm anndan jiridiksyon an pou ke nou apreande l. Donk si tout fwa ke li te zak men l t ap tonbe, l ap tonbe, n ap stope l. e sè pa kè zap mèl, pantan alè kè chò, n'apare kè, zap premèl devan la jistè. If you're trying to lose belly fat, stop doing cardio. This sounds backwards, right? Well, believe it or not, it's actually true. Stop spending hours on the elliptical to get in shape. Running on the treadmill five or even six days a week gets most people nowhere. You wanna know why running on the treadmill seven days a week doesn't work for you when you're trying to lose weight? Because it never has. And I know that's hard to believe, but it's true. Cardio actually burns calories usually in the form of carbs in the bloodstream that are then replaced with the very next meal that you eat and stored as more fat. This is why when you even eat low calorie foods or run for an hour a day, it seems like you get softer, but you don't actually lose any weight. And this is one of the biggest reasons why most weight loss attempts fail within the first three weeks. I don't do an hour of cardio. I have never done an hour of cardio in the past 5 10 years and I can stay sub 10 percent body fat year round well you can say well I have a couple injuries and I can't lift heavy you don't have to lift heavy to get in shape you can say well I can't stick to a diet because I'm always hungry all the time you can follow diets where you're not hungry and you're eating your favorite foods you can say I'm not in shape because I don't know who to listen to. I don't know even what to do. Well, here's your chance to put all those myths to rest and learn exactly what you need to do to get in shape, depending on what your what shape you're in right now and what shape you want to be in. With all those failed past attempts, to try dealing with the fat around your belly, do you really think that this time is going to be any different? I mean, how long are you going to keep trying on your own? The rest of your life? Now, if I was your trainer and I showed you exactly how to torch your belly fat, do you think that you'd get better results than working out on your own? Of course you would. So let me help you. There is a simple way to completely transform your physique in as little as 12 weeks, like, say, Hugh Jackman did for the Wolverine movie. But to transform himself into the superhero Jackman